pandan map mache m jwenn m jwenn ansanm avèl so m pat ka rete mwen menm so tout bagay mwen te fini li dil gen 12 jou li a mesye a m te wè nan mesye a tou men manzè gwo jarèt li gwo anpil baz jarèt li gwo l paka mache menm. Mwen m panse son moun li te gwo vant pase janm wè vant li an la l parèt tankou yon moun ki gwo vant men eske li te gwo vant. Yo te gen lòt moun akonpanye yo, men sa m vle di w. Yo te gen lòt moun akonpanye yo, men antanke famiy yo de a sèlman, yo pa t gen pitit avèk yo. Non, m pa t wè pitit ansanm avè yo menm. M pa t wè pitit ansanm avè yo. Sofke m te wè mesye a devan, li menm li dèyè, sofke mesye a ap tann li pou l fè ti. Mesye a ka plis mache pase l ke li menm. Mesye a sipòte l. Epi gon lòt dam, a yon timoun. Yo genlè yo yo 4 la yo ki te ansanm yo menm. Uhmm. Men kounye a. Se konsa. Uhmm. Li mouri nan men mesye a oubyen eske mesye a te ale kite l oubyen mesye a te rete avè l jiskaske l rann dènye souf li? Bon, m pa ka di w li mouri nan men l non se sou pa jou a nou sot soti la. Sa se foto yon ti jan makawon. E sa k fè m pataje sa sèlman, pase m pa vle choke lòt moun plis tou. Se rezon sa ki fè ke m lage sèl grenn foto sa, men m chaje lòt foto l ankò. Ou konprann? Pandan ke w ap fè wout la, èske ou menm ou pa kwè a sa lòt moun mouri, non? Ya! M jwenn apeprè yon blanch ki mouri, m jwenn, m wè twa Ayisyen, ban m wè, wi, twa Ayisyen mouri, m gen yon patnè ki gen yon ti djip, yon ti djip nan tèt li, so m pa konn moun sa yo. Epi m gen m wè bèt ap manje yo epi lè m t ap pase nan forè ankò m pran yon sant anba yon tant epi se moun ki mouri kanmenm se yon moun ki mouri kanmenm gon ti granmoun wout la tris anpil menn ou pa wè gen ti granmoun 50 an 60 an ap pran wout la Di yo pou di yo pou mwen lè w fè emisyon pa mwen lè sa ou pa ka ou pa ka pran wout lan ankò baz e pa sa 60 ans 70 ans kote w pral kote w prale baz men lè m di yo wout ou mèt pale wout la wout la twis men so moun nan moun nan ti granmoun nan pèdi tout bagay li li pa gen anyen li pral mouri baz paske yon moun ki gen yon sopa li p ap ba ou l menm si l gen l nan valiz li Mwen menm m pase lan m pase lan dan m pase la dan baz m grangou m mande yon bobo yo yo yo yo pa ban mwen l menn chans pou mwen ekip mwen m te ansanm avè l la y ale m ki m lan forè a pou kont mwen baz se yon dè tou m fè m vin rejwenn moun mwen yo m wè y ap fon sopa ki ki fè m bwè lan ti sopa ki fè m soti baz. gras a Bondye men. Men lè mwen pale yo mwen di yo ke e pa tout moun ki ka fè wout la, gen anpil moun ki fè konnen ke wout la fasil, e sa ke yo fè m konnen. Wout, wout fasil mwen k jenn gason SBD si m pa mete, si m pa mete grenn nan bouda m jan yo di a men m pa soti tèt mwen men. Gon dènyè limit SBD. So, se bon, se bagay nan tant map chache si moun yo kite yon, kite yon bagay pou m jwenn pou m manje wi. M pase bò rivyè a m jwenn yon kras bonbon wi baz. Yon kras bonbon e li m pa, m lage nan bouch mwen kolòn. Tèt chaje. Apresa nan mache, nan mache, nan mache, nan mache, m jwenn yon ti tabasko ki gen sèl yo fè nan, an baz de sèl. Mwa ki, M pranl met nan pòch mwen tanzantan map lagel nan lang mwen wi freo Yow pa oken moun ki wout la wout la pa dous menn. Men ou menm a konbyen moun ou ta ale ou menm? Madanm ou, ou ta al a pitit? Non mwen pou kont mwen m te ale pou kont mwen pou kont mwen m pa ta al a pitit. Men ou met nan tèt ou la si w ta al a madanm pitit la ou te san lè pat rive wi. M pat konn kijan wout la ye, m achte bagay mwen depi Kolonbi, lè m rive nan mwatye wout m panse m fini, m fè kado bagay mwen, m fè kado sopa, m fè kado espageti, m fè kado manba, m fè kado bongo, m pat konn sa k t ap jwenn mwen. Sa te gon mòd sizèt tan SBD. Lè w fin pran mòd sa a, ou konnen w rive. Apre sa, w pral pran yon lòt ankò. E sou bouda w ap desann li wi. Gravye. Humm tèt chaje. Eske w kwaze, eske gen anpil moun ki a ti bebe nan wout la? Ou wè gen anpil moun a ti bebe? Yeah, gen anpil moun. Gen moun ki a ti bebe menm. Gen moun a ti bebe. Men e Gen ti moun. Yeah men. Men kòman w wè trajè a pou moun sa yo ki avèk ti bebe yo? Di yo moun ki asmatik pa fèl paske ou pral moute twòp mòn men wap moute twòp mòn twòp mòn. Frè mwen fon video e pataje pou nou edem patajel mwen pale chak jou sou bagay sa nan live gen moun ki dim sam gen m pale bagay raje a konsa sam gen m pale wout la konsa malgre sa m pa pran presyon nan sa yap di mwen fon video mwen di yo sa Se nou ki pou ede video a mache. Si nou pa fè video a mache, bon e pa mwen menm paske travay pam nan m fèl deja. Tout ti granmoun ki gen 50 ans 60 ans ap pran wout sa. Se kòmsi se mouri yo pral mouri. Yo tou di konsa ke yo fini ak lavi. Wi oo kibò ou pral depi manje ou fini m jwenn yon navye pye atè a yon ti baton lan men yo nan yon ti baton lan menl podyab m paka fè anyen pou li mwen menm e tèt mwen m bezwen mete sot deyò. Tande se m gon afrikèn, gon afrikèn a tout pitit li, m pa ba w yon news sa, lè m mande pou afrikèn sa, yo di, yo di m, yo di m pa konfime non, yo di m li touye tèt li, li touye timoun nan apre sa li touye tèt li paske li pa t ka, li pa t ka, li pa t ka fè wout lan, pye l vin anfle, pye l vin anfle li pa ka fè wout lan. Tandiske Emma te kòmanse, Emma te kòmanse pran valiz la, ede l. Lèm wè tout nèg ap rale kitem svp m oblije kite valiz la e. Yo la se pou yo menm paske yo paka ret dèyè yo menm. Oh tout moun ap soti dèyè tout moun ap sot dèyè soti dèyè tèt li svp jan ou di manman manman kite pitit li dèyè papa kite pitit e vre papa e reyalite wi tout moun e dèyè ap dèyè soti tèt yo wi. Men si si. Son abandon li ye tou e papa. M soti yon batonèm chili. M soti yon batonèm chili. Kareman. Lè misye lè misye devan m dèyè. Misye ale kite li pa konn doulè m non. Tèt chaje men. Men pou ki sa afrikèn nan li menm pye l anfle li pat gen mesye avè l li pat gen pèsonn lòt moun avè l? Non. Kèfè a mpa mawonnen, gen moun ki gen mawonnen, genlè gen yo yo gen pwen sou yo, yo pa pran yon rete yo disparèt, m pa konnen, yo ka di Men banm banm di w non la, yeah, kòman yo gen pwen yo disparèt la menn? Non moun ki di sa, lè ou di w sa moun ki di sa wout la pa difisil la. Men lèm te di sa avan ou pat kwè non. Mwen menm? Uhmm. Non monchè, m te toujou kwè m gen patnè m ki te ale monchè. E destinasyon m m te di m pap kite fredi a, m pap kite fredi a frape m ankò, chili, so map rale le ou la fason. Tandiske m fè m fè operasyon, m gon fè nan pye m svp. M gon fè nan pye m, pye m te kase. Pye m te kase. pye m kase tandiske m pran riks la. Yo di a epi ou pral mouri ou menm e e lavi ou pa renmen an ou gen w fè lan pye w pap ka fè wout la a m di a m mèt kite m mèt al mouri pa gen anyen m ap pèdi Tèt m chaje ale m tèt pran chaje. sa e destinasyon m depi w depi w depi m tou toujou di moun sa depi yon moun wè entèl ale li pat gen destinasyon pou l ale la lap rete lan wout la baz lap rete Paske lap jwenn bagay nan wout la menn. Wi, pa wè entèl te ale, pa wè entèl te ale, li menm li prale tou. Non, wap jwenn, wap jwenn bagay nan wout la. Ya man, trè enpòtan man. De tout fason man, nap toujou. Men sa, men sa k pi di a, gon, gon mesye, li a fanmi, li a fanmiy li, Li ple li fin etire fanmiy li e sa a m pat nan gwoup ansanm avè l non e pandan m lan refijye a y ap di sa li l ap ede moun li fin etire fanmiy li li fin etire fanmiy li li mete lòt bò l pral ede moun li pran pòz bon samariten l dlo a al ansanm avè l Sa w di m la a? Wi li fin sove tèt li wi. Lal ede lot moun dlo al ansanm avèl. Yeah amen. Eske w konfime sa tou nan raje a ke moun pa bay moun manje nan raje a? Bon bwè SBD fòk ou fòk ou gen bon kè SBD fòk fòk ou gen bon kè fòk ou gen yon bon kè ou te leve a yon bon moun pou wè moun nan pral trepase vre sou konsyans ou Monchè sa fèm mal anpil e sa fèm tris anpil pou jan ke men sitiyasyon yo konplike men m espere ke Bondye men a pwoteje lòt sa yo ki rete yo ke Bondye pwoteje sa ki nan wout yo e m ta renmen ke tout moun rive an byen men nou konnen se pa tout moun kap ka rive a byen men tout moun pap ka rive an byen.